Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Sa ki pase nan Dèlma 32 an, se yon bagay ki grav anpil e ki ap rete enkarne nan memwa anpil moun. Y a des gens qui m'ont envoyé des photos me disant ah sa se yon kouzen m wi. Gen lòt moun ki idantifye pwòch yo pa egzanp le tip ki est très familier avec Rutshelle Guillaume. Bon tout moun ap plenyen pou sa sa vle di chak moun ap plenyen pou moun pa yo. M pa menm bezwen di nou kòman jounalis avèk militan santi yo pran yon kout kouto nan do pa rapò ak lanmò Diego Charles. Jounaliste Radyo Vizyon 2000 epi Antoinette Duclaire, pòte pawòl òganizasyon politik Matris Liberasyon. Nan kad emisyon sila nou vini avèk yon ansanb de videyo pou ou. Videyo nou pral pèmèt ou reviv, m ta kapab di kèlke deklarasyon d'Antoinette Duclaire. Epi apre n ap vini avèk kè deklarasyon chèf polis la. Men dabò mwen vle kòmanse avèk deklarasyon sila a, kote direktè jeneral polis nasyonal Dayiti a li akize alye pòtepawòl sendika lapolis nasyonal SPNH 17 ki ta sanble responsab tuiri, fiziyad ki fèt nan sware madi 29 jen an nan katye Dèlma 32 e Kriswa. Leon Charles fè kwè lapolis lan p ap tolere yon zak konsa. Li anonse ouvèti yon ankèt yon mannyè pou kapab fè limyè sou dosye sila. Kisa k pral sòti antouka nimewo 1 enstitisyon polisyè la lonje dwèt li byen long sou alye pòt pawòl SPNH 17 yo. Léon Charles fè kwè moun sa yo se yo menm ki ta alabaz tuerie sila ki lakòz 15 pezible sitwayen pèdi lavi yo. Tout bagay rive. Daprè DG pnh la aprè endividi fin asasinen polisye sendikalis Garby Geffrard. Se an reyaksyon ak asasina Garby Geffrard alye li yo konkokte fiziyad sa mèkredi maten an daprè chèf polis la. DG pnh la pandan li adrese senpati li bay fanmi viktim yo raple lapolis pap janm tolere sou zokenn fòm Deux inspecteurs divisionnaires ont été assassinés. Des policiers sont portés disparus. Hier, dans l'après-midi, vers 3 heures, à la rue des Salines, qui se trouve à Delma 2, le porte-parole de SPNH 17, Gerbi Geffrard, a été assassiné. La PNH déplore cet acte crapuleux. D'après les premières informations recueillies par la PNH, un rassemblement a été prévu afin de commémorer la mort du policier Luxon Bateau qui a été assassiné en juillet 2020 dans la même zone. Le porte-parole des SPNH 17 était en train de faire les préparatifs. En réaction à l'assassinat de Kirby jefra, ses alliés ont concocté la fusillade de ce matin, qui a entraîné la mort de 15 paisibles citoyens. Parmi les personnes qui ont été assassinées, on retrouve le journaliste Diego Charles de la radio Vision 2000 et Madame Antoinette Duclerc. La PNH présente ses sympathies aux familles des victimes. Nous rappelons à tous que la PNH ne saurait tolérer sous aucune forme d'actes de représailles la PNH est là pour retracer tous les auteurs et co-auteurs des crimes. Une enquête est déjà ouverte Konfrè nou Passion Info Plus ki reyalize yon travay de titan. Se li menm ki a la baz de montaj sila yo, ki fè sa n ta kapab rele yon konpilasyon, sa ki kapab rete grave nan memwa anpil moun paske, ben, Antoinette Duclaire, pou moun ki te konnen l, se yon moun. ki konn viv avèk moun se yon moun ki konn sa ki rele fonksyone avèk moun ki nan antouraj li. An nou swiv. Chak jou w ap kotwaye lamò, ou sòti ou pa konn si w ap antre, yo ka asasine w, yo ka kidnape w, etsetera. Donk pou mwen, rete ap viv lè w konnen reyalite sa nan reyalite sa, epi pou w ap pè ankò gen yon pwoblèm koyerans. Chak jou w ap kotwaye lamò, ou sòti ou pa konn si w ap antre, yo ka asasine w, yo ka kidnape w, Etc donk pou mwen rete ap viv lè w konnen reyalite sa nan reyalite sa epi pou ap fè w ap pè ankò gon pwoblèm koyerans sa se mwen men. Jisteman ou menm tou ou te viktim de yon atak non? Wi. E fòk sitwayen, sitwayèn andan peyi a pa pè leve vwa yo. Jodi a tout kondisyon reyini andan peyi a, e parbal, kowona, aksidan, etc. Kidnapping jodi a pou moun mouri. Jodi a si se yon pawòl ou pa vle di pou pa mouri, m panse gen yon pwoblèm koyerans serye. E se paske jisteman anpil nan nou refize pale pawòl pou n pale a. Salye Yakin Souffrant e 29 mas li vle di sa l vle di a pou pèp ayisyen an. Li vle di konstitisyon 1987 la Ke pèp la te mobilize nan batay kont diktati pou l te genyen. Donk konstitisyon 1987 la, nou konsidere l kòm batistè demokrasi a ann Ayiti. E se sa k fè nou la ankò jodi a pou n defann konstitisyon nou, pou n defann gwo aki demokratik sa ke pèp ayisyen an te sakrifye l pou l te ka genyen. Jovenel Moïse nan tèt pouvwa. Pran pouvwa pran leta ayisyen ak tout pèp ayisyen an an otaj depi 7 fevriye 2021 kote l ap aji nan do lalwa, nan do konstitisyon an. Donk nou la ankò jodi a e n ap kontinye jiska laviktwa final pou n di Jovenel Moïse ak tout kominote entènasyonal la, pèp ayisyen an batay kont lesklavaj, pèp ayisyen an batay kont lokipasyon, Pèp Ayisyen an batay kont diktati deja, n ap kontinye batay pou n pa retounen nan diktati ankò. Dlo pap seche fasil nan je moun sa yo ki pèdi pwòch yo, ki pèdi frè ak sè yo, ki pèdi kouzen yo nan dram sa, nan fiziyad sa ki fèt nan Dèlma 32, jou ki 29 jen 2021 an. Pou lenstan, nou pral pèmèt ou reviv kòman. Sèten fanmi t ap kriye dlo nan je lè yo wè kadav pwòch yo atè. Menm li gache jounen m la. Paske mwen menm mte leve byen bonè pou mal travay. E soudènman m gade m wè 2 kadav atè a. Pli wo m jwenn 2 kadav ankò. Bòt la mwen m jije ke son dram. Son dram sistematik ke li ye. Paske lojik nan moun ki mouri yo la e pa bandi yo ye. Ensekirite a k ap frape peyi Dayiti trè fò, li mande otorite yo pou fè yon maksimòm jefò pou kapab rezoud pwoblèm sila a, e anplis travay pou ke gang sispann grandi, sa yo rele nan tèm franse proliferasyon dè gang atravè la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens.